Zanmi konpatriyòt TV lakay Haïti.com yo, gwo bonjou ak bonswa pou nou tout. M kontan avèk nou e jodi an la pou nou pote videyo sa pou. E son videyo ebe ki pral fè w etone tande aksyon Joseph Michel Martelly ansyen prezidan peyi Dayiti, nan moman nap pale la a misye gen gwo pwoblèm avèk otorite entènasyonal yo, ebyen nou konnen peyi Kanada ki pran gwo sanksyon kont nèg sa yo, ebyen Martelly misye sove kite peyi Dayiti avèk plis pase 9 ak 10 malèt. Ebyen ak tout madanm li Sophia Martelly, Joseph Michel Martelly ki li menm pase pa Sendomeng, misye kite peyi a avan lè epi pou lal refijyel kay Tonton Sam ebyen sanble se la yap pwoteje Martelly men kanta Kanada yo pa nan danse kole ak nèg sa yo nan peyi Dayiti ki enplike nan move dosye, nèg yo enplike nan finanse gang, nèg yo enplike nan kidnapin. Nèg yo enplike nan tout sak pa bon nan peyi sa a epi yo yap prepare eleksyon yo yap prepare kandidati yo pou yal ebyen prezidan oubyen pou yal senatè alòske nèg yo pa dwat se yo menm ankò kap mete peyi a kotel ye la a ebyen medam di mesye bagay la dejenere mateli sove an repiblik dominikèn ayisyen frape fò e fontyè wanamèt ak sendomeng bloke Baryè soude, drapo monte men wotè ayisyen leve defi a Abinader dlo nan zye, dominiken panike, yap gaspi, pwodwi ap gaspiye yo paka vann anyen ebyen ekonomi an kòmanse bese, anpil dominiken sèmante donk se Abinader ki koz sa rive jiske la apa li apa aprè move trètman lap bay ayisyen lakay li mete yo deyò depòte yo tankou bèt ebyen fwa sa dominiken wè enpòtans ayisyen e yo kòmanse Leve kanpe kont Abinadel ki li menm deside fòk pa gen ayisyen sou tèritwa la menm kit ou te legal oubyen ilegal misye ap chase w se pwoblèm menm pèsonèl misye gen ak ayisyen e fwa sa a dominiken yo pa kontan yo fache paske depi ayisyen kòmanse ap depòte a yo paka fè lajan ankò ekonomi an ap pran kou biznis pa mache. e pwodui alimantè yo ap gaspiye, vye chou, vye tomat, tout bagay ap pouri nan men yo, ebyen yo kòmanse leve kont Abinader. Nou pral envite ou. Gwo kout filè lapolis mare 5 bandi ki tap bay anpil pwoblèm nan peyi Dayiti nan Bon Repo lapolis bale wouze gen 2 gwo. Koure ki yo menm anba kòd pou kouwè nap pale la lapolis ki sezi an pakèt zam nèg sa yo te genyen ebyen operasyon dechouke bandi operasyon derasine bandi nan bon repo bale wouze sa fèt kote yo mete anba kòd Rezilma Wesny e Merilan Pierre Sonel e nèg sa yo, yo menm ki te ame jisko dan avèk anpil zam ilegal nan men yo e lapolis mete dlo nan zye endividi sa yo ki yo menm t ap teyorize moun nan Bon Repo nan Kanaran, lapolis ebyen pase wè baz nèg Kanaran yo, anpil bandi tonbe, anpil bandi anba kòd, anpil zam ak machin sezi, ebyen gen zam nèg yo vòlò, de machin nèg yo vòlò e lapolis yo menm rekipere tout. e byen nèg sa yo te posede ilegalman paske se vòlò yo te vòlè yo, enben lapolis ki yo menm e mete e souri sou zye popilasyon an e mete e donk lajwa nan kè pèp la paske fwa sa a anpil anpil bandi kòmanse panike, anpil bandi gen pwoblèm, anpil bandi kòmanse vle e byen pou yo menm ta. chanje metye men li sanble twò ta pou nèg yo paske avan menm pou nèg yo ta chanje metye lapolis ap gentan mòtèlman blese anpil nan nèg sa yo. Gen videyo sa nou pote pou ou la nou pral envite w swiv avèk nou, nou pral envite ou tande tou dosye Mateli yo, dosye Repiblik Dominikèn mèdam e mesye, rete konekte bòn ekout tout moun nap rejwenn nou pou yon pwochèn videyo. Evidaman dominiken yo la yo pa kontan sanksyon sa ke an kelke sòt ke Ayiti bay la, l kòmanse nap pale popilasyon bay lan, Li kòmanse bay repons men se si e sèten gen reyaksyon dè de kote. Nou pral fè yon ti pale de sa men odela de sa medam mesye ebyen nou kapab konprann nou te kòmanse pale de sa nan premye edisyon an Michel Martelly ki pase pa la Repiblik Dominikèn nou te di w ke li te pran direksyon Panama ebyen nou aprann ke finalman mesye se Miami ke l ye Kisa sa vle di? Pandan Kanada ap kòde, ebyen Lèzetazini ap dekòde. Kisa sa vle di? Eske se yon divizyon ki gen la ant peyi Kanada epi Lèzetazini? Paske se pa nòmal ke jisteman Kanada pran pil sanksyon kont mesye sa yo, pandansetan Michel Martelly li la Miami. Kisa sa vle di? Ebyen an nou jisteman salye Pradel ki pral ban nou plis eksplikasyon. Gen plizyè reyaksyon. Wi Pradel, kòman ou ye? Bonjou nou salye tout zanmi yo son plezi ebyen pou nou kapab enfòme yo ebyen kòman sitiyasyon li menm li prezante o nivo de peyi dayiti ebyen jan ke anpil moun nou menm nou deja konnen ni ebyen enfòmasyon ki sanse ap sikile sou ansyen prezidan e peyi a José Saint Michel Martelly ebyen n konnen depi Canada li menm li te sanse fin pran e sanksyon kont e li menm ebyen kote ke prezidan Martelly li menm li te ale ebyen n ap di ke enfòmasyon ki sanse ap sikile ebyen yo di ke e gen yon avyon m panse ke nou kapab wè avyon sa ki li menm ki te nan zòn Isabela Airport. O nivo de Sendomeng, e byen li t al chache Michel Martelly ansanm avèk madanm ni, avèk yon lòt moun ki, daprè enfòmasyon yo, te akonpanye li, e byen maten an byen bonè, e byen li kite vè 9 è 49, e byen yo di ke, enfòmasyon yo di, e byen Misye Martelly li te toujou ansanm avèk e 9 malèt ke li menm li te genyen yo, ebyen enfòmasyon ki sanse ap sikile ebyen ta di ke ebyen misye la ebyen li te nan zòn Isabela onivo de Sendomeng ke yo menm yo ta ale. Ebyen genyen enfòmasyon ki sanse tap fè pale anpil kote ke gen de moun ki tap di ke ebyen Mateli li menm Dominiken yo di yo pat resevwa Mateli, ebyen gen anpil moun ki te di ke ebyen Mateli li menm li sanble te ale Panama ebyen gen moun ki di ke ebyen yo wè misye nan zòn èpòt la ebyen gen yon moun ki te sote sou li ak yon pilòt dominiken nan arepò a ebyen enfòmasyon ki sanse ap sikile la ebyen ta di ke prezidan Mateli li menm e daprè dènye enfòmasyon ebyen misye li kite e Sendomeng ebyen ta di ke li o nivo de Miami. Ebyen kisa lal fè? Ebyen daprè enfòmasyon ke n tap chache, ebyen ta di ke Prezidan Martelly ebyen li ale pran kabinè avoka l ebyen pou li menm li ta al defann koz li e ke Kanada li menm li ta repwoche l ebyen yo ta di ke ebyen se sa ke Prezidan Martelly li menm li fè li te oblije rantre dirèkteman ebyen Florid ebyen misye Miami la daprè tout dènyè enfòmasyon e ke bon poukisa l antre ebyen li rantre paske Kanada li menm li fè yon desizyon soti kont li ebyen li sanble ale pran kabinè avoka paske gen moun ki di ke yo wè prezidan an malgre ke nou toujou ap chache anpil enfòmasyon ebyen sitiyasyon ansyen prezidan ki li menm li vin pi konplike ebyen dapre tout dènyè enfòmasyon ki sanse ap sikile la ebyen o nivo de peyi dayiti kote gen anpil moun ki di ebyen poukisa ke prezidan Mateli li menm li ap toumante ebyen misye li nou sonje ke li te kite etazini samdi an katastwòf avèk pli de 9 sak de vwayaj kote ke li menm li te resevwa yon apèl se sa ke yo te di Ebyen enfòmasyon ki sanse ap sikile la ebyen prezidan an li genlè retounen ankò. Eske la se yon toumant oubyen eske nou kapab di ke sa kap pase e prezidan Mateli eske li retounen vre se anpil pwen dentèwogasyon anpil moun ap poze gen anpil moun ki di ke yo wèl men nou konnen ke anpil ayisyen ki ap viv o nivo de eta Florid ebyen nap etann eske yo pa jwenn ni pou yo kapab voye e foto e oubyen imaj ebyen ki ap pemet nou malgre ke gen anpil moun ki ap poze tèt yo kesyon ebyen kisa ki anonse la ebyen nap di ke Kanada ki li menm ki anonse lòt sanksyon ebyen nan jou kap vini yo ebyen nasyon zini ap prepare yon grand lis ki ap rann mondyal ebyen aplikasyon sanksyon kont ayisyen ke yo arive. e vize yo se enfòmasyon sa yo ki sanse ap domine aktyalite a se e li fokis sou ansyen prezidan Joseph Martelly e li ta di ke li menm e li e sanse rantre Ozetazini kote ke li menm li prale e direkteman e pran kabinè avoka li e pou li menm al defann koz ke yo menm yo ta e repwoche li e byen onivo de zòn e sila. Antou medam mesye si nap fè yon ti kalkil ki rezon ki rezon toutakou ki rezon prensipal ki fè ke Martelly te gentan kou rantre an Ayiti an panik epi nou wè la sibitman misye gentan pran avyon jet prive maten an la poul ret poul ale sendomeng Jiskaske li rive Miami, gon bagay, gon bagay ke nou pa konnen. Eske se yon garanti li tap chèche ke li jwenn? Paske nou konnen ke misye, aktyèlman Bill Clinton se youn nan moun kap pwoteje l. Nou tout nou konn sa. Donk, eske se yon garanti ke li jwenn? Eske se kèk bagay li bay? Nou pa konnen, men senpleman, ya de kesyon a se poze, epi nou dwe enkyete nou nan sa, paske, jan nou di l, Kanada fè efò bò kote pa l, pi Lèzetazini jiska mentnan, byenke yo di yo pral pran sanksyon, men yo poko jann pran l. Etazini te pwomèt ke yo pral pran sanksyon, yo pa jann fè l. E menm jan nou wè gen sanksyon ki pran pou ansyen premye minis la Laurent Lamothe, poukisa La Repiblik Dominikèn pat pran menm sanksyon sa yo pou Mateli? Donk nou toujou di l hein, La Repiblik Dominikèn se Lèzetazini l ap swiv. Se depi Lèzetazini di go, yo menm yo go. M panse ke nou konprann sa kap pase la. Pouki rezon ankò la yap pwoteje Martelly menm jan ke yap pwoteje Ariel? Wi Pradel. Bon, nou panse ke se yon pwen entewogasyon. Ebyen gen anpil moun ki yo menm ki di ke yap swiv eske Prezidan Martelly li menm kisa lal regle, sak fè ke li menm li retounen. Ebyen se sa. Ebyen enfòmasyon ki te gentan soti yo te di ke Prezidan Martelly. Ebyen li menm li te santi ke l pa an sekirite an Ayiti, kote ke gen enfòmasyon ki di ke l t al kache nan peyi Panama, ebyen avèk madanm li, li te pase pa Sendomeng, ebyen sa se anpil enfòmasyon ki t ap sikile, ebyen dènye enfòmasyon yo fè konprann ke Prezidan Martelly li menm li sanble li desann kò li o nivo. Etazini ebyen kisa lal fè ebyen nou panse ke se kabinè avokal ke li menm li ale pran. Nap kontinye nan menm kad enfòmasyon yo ebyen sa ki sanse ap domine aktyalite a genyen ansyen senatè Steven Benoit e senatè Steven Benoit ki li menm ki di li pwopoze pou gen yon challenge ebyen tout moun yo endekse pa onu, Etazini epi Kanada, yo dwe pwodui deklarasyon patrimwàn yo, ebyen antre an fonksyon e sòti de fonksyon, ebyen pèp ayisyen an li menm li pral edifye, ebyen e Steven Benoît di mesye pa fè lach, pa fè lach paske e depi nou wè blan li menm li di yon bagay sou nou ebyen li menm li genyen e dèzenfòmasyon ebyen li di ke mesye ebyen nou pa dwe fè lach. Nou prale dirèkteman nan enfòmasyon yo, enben dènye sanksyon kanadyèn ki yo menm yo pa man e swivi pa Etazini, enben puiske ansyen prezidan Michel Martelly resaman eplengle pa le Kanada a pri lavyon ojoudi pou Miami an pasan pa la Repiblik Dominikèn, enben nou di ke se la ki montre ke eske pa gen yon gwo konfizyon paske nou konnen depi ke Kanada li menm li pran Sanksyon Etazini toujou fè yon twit ou byen li toujou fè yon nòt soti, ebyen nou pa tande yo, ebyen dènye sanksyon Kanadyen nan li menm e non pa non aparamman e pa gen swivi ki fèt pa Lèzetazini piske ansyen prezidan Michel Joseph Martelly resaman epengle pa le Kanada Ebyen misye pran avyon jodia pou Miami misye te pase pa la repiblik dominikèn ebyen kisa ki sanse ap pase la eske e yon afè de youn ap kòde lòt ap dekòde ebyen se yon pwen entewogasyon paske a chak fwa lè yo pran sanksyon pa egzanp tankou lè yo te pran sanksyon kont senatè Youri kont Joseph Lambert ebyen e Kanada di li ebyen Etazini di pa li. Ebyen m panse ke se sa yo te toujou antann yo, ebyen pou ansyen prezidan Michel Martelly ebyen nou pa tande okenn reyaksyon bò kote peyi Etazini. N ap avanse nan kad enfòmasyon k sanse ap domine aktyalite a Jimmy, nou prale dirèkteman ebyen pou n di w kisa ki genyen. Nou konnen ke dominiken yo ki ap fè ayisyen monte yon masyeke la ebyen pandan ke yo menm yo ap fè li ebyen ayisyen li menm ki jwe kou entelijan ki kou ke moun yo jwe ebyen yo arive bloke e sa e kote e ki pèmèt ke dominiken yo menm yo ap fè tout chèlbè kote ke yo menm yo sanse ap fè la nap di w ke aprè vin genyen e mesye yo o nivo de ayisyen yo ebyen yo menm yo te arive mete barikad ebyen genyen on gwoup ayisyen ki te gen e machin machandiz ebyen ki tap soti Repiblik Dominikèn ebyen yo te voye wòch sou gwoup ki te soude baryè a ki e nan zòn Wanament avèk fwontyè Dahabòn nan ebyen yo te arive desoude baryè a avèk gwo presyon pou yo menm yo te kapab pase ebyen gwoup ki solidè nan mouvman yo menm yo fè konnen ke baryè yo soude a Ebyen se meyè fason pou yo kapab montre vwazin an yo koupe fache avè l pou abi avèk vag depòtasyon ilegal konpatriyòt ayisyen yo ap sibi. Ebyen yo deside pase yon vitès siperyè kote yo soude premye baryè a ki li menm ki genyen yon. Ti pòtay pou e pou pyeton yo, eben yo ale pi lwen pou soude dezyèm gran baryè ki debouche, eben sou lakou dwàn nan lè wap soti Dabòn. Anpil deklarasyon fèt, eben o nivo de e mesye sa yo, kote ke e nou konnen kòman e Salyèn ye. Ann fon ti gade yon videyo pou nou wè kòman ke mesye yo menm yo e sanse ap soude. Pandan ke yap soude a, gen yon dominiken ki li menm ki tap fè foto, eben yo pran telefòn nan, Dominiken an di mezanmi banm telefòn nan ebyen ann gade kòman Salyum ye. Wi nap gade video a medam mesye ayisyen sa yo mesye yo trè brav hein trè trè brav nou pati la. Vwala E wi se jisteman nap gade menm nan lè sa hein Pradel se depi maten mesye yo bloke fontyè a ou wè menm nan nanwit lan olye yo tal kouche pou yo dòmi yo bloke yo stil kanpe sou desizyon yo donk sa se kanmenm trè fò frèm. Wi e nou panse ke ayisyen yo menm yo di ke yo menm yo pap jwe li men ke nenpòt ki lè yo di ke yo pap dakò pou ke yo bay vag paske yo di ke dominiken yo menm yo ap Se e ayisyen abu ebyen yo menm yo gon kote ke yo menm yo kapab pran dominiken yo ebyen se la kote ke dominiken yo menm yo genyen anpil anpil pwoblèm genyen tou mezanmi bon nouvèl pou e jimmy ebyen jimmy m panse ke e nou bezwen.